Lapolis ak lame medam e mesye mete tèt yo ansanm sèjousi pou yo mete ebyen fen nan lavi tout bandi kap fè dezòd nan peyi sa tout bandi ki konprann se yo menm ki mèt peyi sa. Tout bandi kap touye, kidnape, asasine moun, ebyen fwa sa a, Ariel Henry leve pye l, Ariel lage lame a nan dada tout vagabon ki pa respekte lalwa ak zam ilegal nan men yo, yo konprann pou yo fè pitit pèp la, ebyen ap kriye chak jou tèlman, ebyen yo panike lavi yo, nan touye yo chak jou, nan kidnape yo, nan vyole yo, fwa sa a, se fini. Bonjou bonswa tout moun byenvini sou kanal paula TV lakay Haïti.com jodi an se lendi 20 mas 2023 ak anpil plezi kè kontan onè respè nou antre lakay ou avèk nouvèl video sa boure chaje nan tout kwen avèk anpil enfòmasyon sou sa kap domine aktyalite a nan peyi dayiti kòm dabitid N ap di yon gran mèsi ak tout moun, tout sila yo ki ede nou rive 100 mil abòne, nou di w mèsi guys, mèsi pou sipò w e mèsi le fè ke ou te fè chwa de TV Lakay pou enfòme w. Bon ann ale! Medam e mesye jodi a la a lame ak lapolis yo menm mete tèt yo ansanm nou pap kache di w yo anvayi lakay Vitelòm plizyè kay kraze Plizyè bandi mòtèlman blese kòm ladi ebyen komisè Garry Derosier ki sou vandil medam e mesye mòtèlman blese ebyen bandi sa yo la nèg sa yo nou genyen kanpo avèk yo nou genyen lapè anba men nèg sa yo paske lapolis anvayi kay vitelòm e fòk nou diw operasyon sa son operasyon deniche vitelòm son operasyon deniche bandi answa ebyen vitelòm la misye pran kou vitelòm dlo nan zye. Vitelòm pete rèl paske lapolis frape. Lòt gwo nouvèl ankò, lapolis arive mete lapat sou yon gwoup endividi ou pral sezi tande, enben endividi sa yo ki yo menm enplike nan divès dosye louch nan peyi sa, enben lapolis san pitye mete yo anba kòd medam e mesye kote yo tap depale donk devan. ajan dcpj yo enben kòm piblikasyon an la sou Facebook medam e mesye kote lapolis enben arive demantle rezo sa e donk nan opoto medam e mesye nan latibonit en ya lapolis mete yo anba kòd lapolis mare yo kou krab nèg sa yo pran pòz se yo menm sèlman ki mèt peyi sa yo fè sa yo vle paske yo di peyi a pa gen lwa peyi a pa gen jistis pa gen leta pa gen lapolis Anben fwa sa se fini, lapolis mete lapat sou gwoup endividi sa nou pral envite w tande kòman yo tap depale anndan dcpj bòn ekout tout moun bon lendi nap tounen. Ebyen aprè SOS nou wè ki te lanse ale gade Petyonvil ebyen nou aprann bò kote lapolis medam mesye ki deside aji reyaji kote ke gen plizyè nan mesye gwoup gang vitelòm nan ki tonbe Mòtèlman medam mesye jan w renmen l lan jan w swete l lan plizyè nan gwoup gang vitelòm nan tonbe aprè masak dega ke yo te fè nan petyonvil ebyen nan sans sa nou di bravo evidaman nou pral ba w plis detay paske nou aprann ke bò kote lapolis polis yn fwa de pli vye rès kay ke vitelòm te posede an nou tande ke lapolis pase sou li kraze l nèt atè plat nou pral ba w plis detay nan kèlke segond epi san kote medam mesye nan kesyon pwogram Biden Pwogram Biden nan nou toujou diw prudan anpil anpil anpil anpil ebyen yn fwa de pli la polis bon travay ebyen gen plizyè endividi ki jwenn arestasyon kote ke yo fè sanblan yo pran pòz ke yo konn pwogram nan yo kapab fil pou ou ebyen an ayiti sa pase anpil endividi anba kòd men avan sa medam mesye. Woy sa lo bon pou kounya la sanble til ke la polis e mesye yo ta met pye yo atè la e se si sèten sa fè sa fè afè nou men nap oblije prudan kanmenm. Enben, efektivman mwen di men nou kapab di apre moun Petyonvil nan Dèg nan Meyòt t ap mande SOS kote yo pase yon movèz lannwit anba men gwoup mesye Vitelòm yo. Nou konnen sa k te pase nan lannwit Malik kote te gen anpil moun ki t ap mande SOS kote dife t ap mete Enben bandi yo te kontinye ap vale teritwa, enben nou kapab di lapolis bò kote pa yo depi lannwit lan yo te pote soutyen yo avèk nou kapab di popilasyon k ap viv nan Petwonvil, pli presizeman zòn Djèg, poukòpa zòn Meyòt e Malik. Nan moman n ap pale la nou aprann Genyen prezans lapolis onivo de Tòsèl Pènye, enben selon enfòmasyon ki ta rive jwenn nou, enben gen gwo operasyon k ap mennen e yo ta menm fè n kwè gen de seri de kay Vitelòm konn ap byen pase, ap byen jwi, ap byen viv, enben lapolis ki kontinye ap mennen operasyon apre yo te kraze plizyè kay pou li deja, enben pou le moman lapolis nan entèvansyon l lan yo elimine plizyè kay Vitelòm genyen o nivo de tòsèl ap fè nye, li konn ap pran plezi l nan sitiyasyon sa, nou kapab di prezans lapolis gentan la o nivo de fè nye ak tòsèl pa rapò pou yo ba yon repons avèk mesye Vitelòm yo, yo menm ki t ap reyaji nan lannwit Nou kapab di 18 mas 2023. Men gen yon lòt bagay n ap soulinye Edmond, pa bliye, a chak fwa lapolis fon demolisyon nan zòn Vitelòm, lelandemen nou kapab di, nou kapab di apre sa fin pase, nou kapab di an demen, si Dye vle, ou kapab wè Vitelòm li menm li reyaji fas popilasyon Fòs lapolis ki menm ta trè vijilan tou rete nan zòn nan, menm lè yon bagay ki difisil, men te kapab tou rete pou sekirize popilasyon an, paske n konnen lè nèg sa yo viktim, yo kanne kay pou yo, enben se popilasyon k al peye po kase a, enben pou le moman lapolis lan ap fè prezans li onivo de Pènye, Tòsè lan pou yo kontrekare gwoup gang Vitelòm lan di. Wala e da vwala se su e sèten medam mesye dapre sak vin jwenn nou e zòn sa pou kounya la sanbletil ke l lòk zòn nan lòk konplètman yo boukle zòn nan e bon une fwa de pli nou di l lòk eske evidaman eske yap jwenn vitelòm nou gentan konnen men nanpèch na nou pale de lapolis e salomon fòk nou pridan paske kounya la se pa kesyon de lapolis non paske FADH la pye ki met yo met pye yo atè a egalman. Wi, e se ti manm rejimi FADH la bò kote pa yo, yo met pye yo atè a fas avèk sitiyasyon ki ye la a. Nou konnen PM Ariel Henry ki te mande e, e, e, ki t al nan nan baz la kote li te mande nan jou k ap vini la a li pral ranfòse FADH la pou wè kòman yo kapab pote soutyen avèk pnh la. Men sa li ekri nan konstitisyon an nan atik 266 alineya 4, an ka ke lapolis la ta afebli nan misyon l, Enben FADH la li la pou misyon pou ale pote soutyen avèk lapolis. Mezanmi pandan wap pale de FADH, lame dayiti ki pote ranfò bay lapolis o nivo de Pènye, nou aprann ofisye fòs lame dayiti enben yo pral fòme nan domèn ayewonotik an ajantin. Bwavo kanmenm Ofisye Fòs Ame Dayiti yo pral fòme nan domèn ayewonotik an Ajantin, se sa nou aprann. Yon pwotokòl dantant gen tan siyen nan sans sa ant anbasadè an Ayiti avèk an Ajantin, Vilbè Belizè e brigadye jeneral Xavier Izarrac, jedi 16 mas 2023 a Brenozè. N ap raple nou ke nan yon vizit kò aviyasyon militè Nan klè syen an, Premye Minis defakto Ariel Henry a soulinye ke gouvènman an te detèmine pou mobilize lè tout fòs disponib pou retabli sekirite ann Ayiti. Men l ap ajoute ke konstriksyon yon Ayiti meyè li kapab fèt pandan n ap lite kont gang ame yo pou n sèvi peyi n. Premye Minis lan egalman evoke nesesite pou lame a travaye an kolaborasyon avèk Lapolis Nasyonal Dayiti, afin pou yo rezoud pwoblèm gang ame, yon kesyon ke responsab FADH yo reklame a ment repriz. Men enfòmasyon an di mi pandan ou pale de ranfòseman Lame Dayiti avèk pnh la, enben nou kapab pale ofisye Fòs Ame Dayiti yo, yo pwal fòme nan kesyon ayewonotik an Ajantin, Jimmy. Men sa se vreman se de bon nouvel medam mesye se vreman de bon nouvel e jan ke nou tap swiv e sou video sa e Salomon ti tiktok la nou wè gen plizye lot militè e ki al pran fomasyon o meksik e nou wè jan mesye yo detèmine jan mesye yo brav e mesye yo ap travay donk nou pale de sèvis entelijans lan nou pale de ranfose lame an men se si e sèten la aprann ke mesye yo pral pran lot spesyalite nan lot peyi pou pa di ajantin sensèman medam mesye se Ofcc de fason ofisyèl, se ankò la yon trè trè bòn nouvèl etan done ke nou bezwen sa. Men yo toujou ap di ke lame Dayiti pa anpil, men nou aprann ke mesye apeprè pli de 2000, mesye apeprè 2000 jèn gason, jèn fi pou kounya la. Evidaman li ta dwe plis, men pou kounya se apeprè yon efektif de 2000 ki vin jwenn nou la nan chif nou. Bon e Jimmy e pandan nap pale de sa e loske e yo aprann nou lame dayiti yo bay twòp fòmasyon nan kesyon aeyonotik lan men se nan kesyon kesyon avyon volan e Jimmy pa rapò men eske se nou gen plan pou nou te dote e men ti mesye sa yo elikoptè nan jou kap vini lan Paske gen plizyè la ki pral pran fòmasyon o nivo peyi Dajantin nan kesyon aeyonotik men pou yo kapab pilote kesyon elikoptè, avyon dimi. Men la se yon bòn nouvèl nou espere ke men sa pral pran fòmasyon yo vini yo vini y ap ba yo mwayen ak materyèl pou kapab konbat gang yo anndan peyi a men nou konnen PM Ariel Henry li menm Anpil moun pa vle kwè nan Ariel pou yo pa vle l twonpe, se militè yo l al twonpe oubyen li bezwen ranfò, li bezwen bakòp pou pwoteje l paske li menm bò kote pa l li mande li te mande ranfò avèk avèk entènasyonal la yo wè yo pa ba li l. Men pandan n ap pale de sa Dimy nou rete nan kesyon ranfò e lame Dayiti oubyen fòs entèvansyon, enben nou te aprann daprè enkè ankèt entènasyonal mennen Yo jwenn se pouvwa Ariel Henry a ki fè lòt peyi a pou yo te ka moute gaz la. Daprè yon jounalis nan emisyon emisyon Bocandè la pawòl, se rezon sa ki fè yo di yo pap debake nan peyi a. Si pouvwa a fè kanaval, pa gen okenn ensidan. Yo ka rezoud pwoblèm ensekirite a tou. Entènasyonal la pap depanse kòb voye militè Nan peyi Dayiti, Premye Minis Kanadyen an fè konnen se nou menm ki pou rezoud kriz la. Ariel Henry oblije mobilize lame a ak lapolis pou yo kapab konbat gang yo paske yo vin wè Ariel Henry pa gen volonte pou konbat sa k gen la paske se li menm ankò ki kreye l epi l ap mande entèvansyon militè pou vin rezoud li. Ebyen jodi a nou kapab di André Michel, Ariel Henry, Madam Lalime. e dot ankò kap byen pase andan peyi a ki tap mande fòs entèvansyon enben bagay la sitiyasyon difisil yo oblije desann nan baz lame dayiti pou kapab vin konbat gang yo men nou nap mande avèk militè yo pou yo konnen wòl yo antanke militè se pa pwoteje dè sitwayen kap fè peyi a di tò mache dèyè yo enben ap sekirize yo kòm vip enben jodi a militè a swa li nan baz oubyen li pwoteje yon wo kòmandman sinon Enben, nenpòt nèg vè oliv nou wè nan do yon sitwayen ki konsidere kòm de militè, n ap konsidere de dasomann ki abiye an oliv, an vè, enben nou kapab di vè oliv k ap pran daso sou kesyon militè paske militè li pa la pou ap bay de vip, de teye de nèg ankò ki ap plonje peyi a nan sa nou wè la. Sekirite Jimmy bwavo ankò avèk responsab lame Dayiti la k pral voye plizyè jèn gason la an Ajantin pou y al fòme nan kesyon aeyonotik pou yo kapab pilote avyon ak elikoptè Jimmy men se yon bòn nouvèl kanmenm Jimmy. Wi egzakteman egzakteman pandansetan medam mesye etandone se dimanch Nou gen videyo nou pral pase pou ou talè konsa nan kad jisteman arestasyon plizyè endividi rezo gwoup gang sa ki enplike nan kesyon ap bay moun manti nan kesyon pwogram Biden. M panse sa pral enterese nou evidaman nou pral pase l pou ou nan kèlke minit men Salomon fòk nou salye majistra pòtoprens lan paske yon moun ou geda di sa w vle men misye ap fè efò la e n ap fè anpil efò jan n ap swiv nan eksè sa medam mesye Bravo! E kisa li egzakteman? Enben di men nan kad travay ke nou konnen bò lopital jeneral se yon espas ki ta dwe toujou pwòp nou wè depi kèk tan la ki vrèman ki depi kèk tan la di men nou konnen malgre efò majistra pòtoprens ap fè nou konnen Pwòpte yon lari, kenbe yon lari pwòp pou tout moun pran responsabilite yo. Lè nou fè l konsa li bèl, dyaspora renmen sa, touris la renmen sa. Nou renmen wè pwòpte medam mesye. Ebyen se sa k ap fèt la, lè gen yon gwoup k ap fè l, mwen m pa bezwen konn kiyès ki te ye, depi se ayisyen k ap etwaye, k ap pwòpte, nou dwe felisite sa. Donk. Bon e mwen m panse ke Djimi la ankò e e bwavo kanmenm paske bon lopital jeneral e se e lòske gen fatra konsa li pa bon menm lè nou konnen e kesyon grèv medsen rezidan yo e nou konnen e moun k ap travay anndan lopital jeneral yo jiskaprezan yo poko ap touche men pa parapò anviwònman toujou te toujou te sè Enben, envite yo nan rezon Majistra Pòtoprens lan pral fè atravè vwari a, yo pral fè yon leve e depye de fatra ki la depi kèk jou. Men se travay y ap travay Salomon. M wè gen moun ki ap mande èske yo peye yo. Mezanmi, yo pa ta peye moun sa yo? Se si yo peye yo. Yo peye, yo peye w chak mwa. Vwala. Yo peye w chak mwa tou. Vwala, trè byen, trè byen. Donk, medam mesye, n ap avanse avèk aktyalite a. Nou pral touche kesyon pwogram Biden nan dirèkteman. E, paske la nou wè gen anpil dezòd k ap fèt ann Ayiti, anpil moun k ap viktim, gen seri de moun podyab menm non yo pa ka ekri. Epi sibitman ou tande yo te de espesyalis nan kesyon pwogram Biden. Enben, efektivman vre Jimmy, nou konnen gen anpil dezòd depi ki kote ou tande raketè gen chans pou yo menm yo fè kòb, yo pote tout kò yo vini, enben nou kapab di gen plizyè moun ki t ap viktim nan kesyon pwogram Biden nan, moun k ap mande yo dimil dola meriken, senmil dola meriken, twamil, katmil dola meriken. Enben nou wè, e nou wè anbasad Kanada enfòme avèk. Esther Esther Darcius Honoré se pa yon anplwaye gouvènman kanadyen an e li pa kapab pale nan non li, li an konplisite avèk mari l, Mackency Honoré, yon polisye ki afekte nan Cimo. Enben plizyè jèn ayisyen yo menm yo fè. Pandantan, biwo l twouve l ri Michèl, li mande ant 7 mil a 15 mil dola kanadyen pou ede moun ki vle patisipe nan pwogram imanitè kanadyen an Nwè Estè ki itilize foto avèk vètman imigrasyon Kanada e l ap rechèche pa Bank Biwo Afè e Finans DCPJ di. Vwala, donk medam mesye, san pli tade, ban nou envite w gade ti ekstrè sa bò kote lapolis ki ap mennen operasyon la e nou toujou di sèvis entèlijans lan li la, nou pa bezwen enkyete nou medam mesye, nou gon sèvis entèlijans ke w vle ke w pa vle l, ebyen gen anpil arestasyon k ap fèt la, antwot, ban nou pati ekstrè sa pou w alenstan menm. Lapolis nan depatman Latibonit rive kraze yon rezo gang ki ta pral mete sou pye jou ki sot pase yo nan Wo Poto. Nan kad operasyon sa a pou ratibwaze gang sila, plizyè bandi jwenn arestasyon yo. Mete sou sa, fòs lòd yo rive sezi yon revòlvè bandi yo konn itilize lè y ap opere. Nou sonje ki kantite dega, ki kantite rimè, ki kantite panik ki te genyen nan kad kote yo di ke te gen gang ki t ap fòme o poto. De jou apre enfòmasyon sa a te divilge, nou te arive demantle a 99 pou san gang sa a ki t ap fòme o poto. Nou te arete Wilio Senjis Lapolis ta pral pwosede ak arestasyon plizyè lòt bandi ki fè pati gang Kokorat San Ras la nan komin Lestè. Nou te arete Charles Sylvens alyas Gripay, misye se chèf gang, misye se chèf gang sa a ki ta fòme o Poto an. Nou arete misye le 8 mars 2023 sou manda komisè di gouvènman. e Filius Williamson alyas William e Dor Antoine alyas Sene. Nan menm seri kad operasyon sa yo, lapolis ta pral mete men sou 2 lòt endividi ki itilize rezo sosyal yo pou fè kòb sou sila yo ki swete aplike pou pwogram gouvènman Etazini an mete deyò a ki rele Pwogram Biden lan. Lapolis mete lamen sou 2 endividi ki se Mercius Patrick, misye gen 44 lan, lapolis arete Rolanda Petit Homme, 24 lan. Nèg sa yo spesyalite yo se eskwokri. Donk yo. Pran plezi, fè kòb sou moun, rele moun nan telefòn, fè yo voye lajan pou di yo ke y ap regle dosye pati pou yo. Yo gen moun Ozetazini, okontrè, yo prezante yon moun kòm avoka k ap regle demach pou yo pou fè yo rantre Ozetazini nan menm dosye Bae Biden nan. Rolandè Petit Thorme Fo kont lan apèn ta pral fè 200 dola men e 100 dola ki rive sove. Mwen tou lè mal gade sou tiktok epi m rankontre avèk avoka a Landy epi mwen jis arive fè fo kont lan sou li yo te bezwen pou moun fil aplikasyon Joe Biden bagay sa yo epi mwen te jis arive fè epi m te gen chans. Ou konn fè moun vwayaje nan Joe Biden? Non. Patrick, yon ansyen federal ki pase 10 zan prizon deja pou kesyon vyòl ki jwenn arestasyon li nan kad dosye a, Lave men li tankou Pons Pilat kòm kwa li ta inosan. Donk yo pa tap ba w 10 ans ou te fè tantativ, ou te fè vyòl. Non mwen pat fè vyòl se yon akizasyon apre mal esplikasyon, mal jije, mal kondane mwen te fè 10 ans. Fèk se sa map eseye esplike non ke mwen pa konn misye. Non men se sa map di w mwen pa konn misye se sa map eseye esplike w mwen pat la pou m te rekonèt se la m pat la m pa ta ka konn misye. Pou n a, ou ka di, asiste ou konnen nan sa l ap mennen, pa t la. Ou konprann? M pa konnen li. Yon lòt fwa ankò, Polis Nasyonal la ap kontinye mande sipò popilasyon an nan sousi pou li ka kontinye misyon li ki se pwoteje ak sèvi popilasyon ayisyèn lan. La polis nan depatman. Ala vwala vwala bravo hein bravo se jisteman nan kesyon pwogram Biden sa yo mesye sa yo e jan nou di toutakou ou wè tout moun te espesyalize nan plizyè domèn donk nan sans sa bravo a la polis bravo wap gade yon endividi misye pran 10 an prizon li di w se paske yo te mal kondane l. Ou tande? Li yo te mal kondane l. Efektivman yo te mal kondane l paske yo pa t dwe ba w dizan frè m. Se pou yo te pran vennsenk an prizon, la yo t ap byen kondane w. Dizan prizon pa prizon. Ee Salomon an nou avanse avèk aktyalite an dayè n ap salye tout moun, tout zanmi ki anba live lan la pou wikenn nan la medam mesye an nou rete pozitif kontinye renmen peyi Dayiti kontinye respekte peyi an epi m wè nan videyo nou te pase talè a parapò a fatra yo Mezanmi fok moun yo fon efò wi salomon fok moun yo fon efò nou paka ap tann se moun ki pou vin fè pou nou kounya la pèp ayisyen vin tèlman parese yo se moun yo mande w yo yo mande entèvansyon pou pou pou pou pou ke se peyi etranje vin ramase fatra pou yo wi ou konprann seryezman pa gen blag la fatra nou pou nou ramase fatra nou jete fatra yo e lè map pale de fatra nou konn ki fatra map pale jete fatra nou retire fatra nou yo nan figi moun wi e salomon.